Bonjou bonswa la fami yon lòt fwa nou avèk ou sou chanèl la pou kapab pote ba ou yon maksimòm enfòmasyon dabò nan sa ki gen a wè ak vil okay ebyen E gen anpil dout la a kanta posibilite pou ke Gabriel Fortuné ta kapab vivan paske e gen yon moun ki te avèk li ebyen yo jwenn moun sa li menm li mouri anba otèl Le Manguier donk otèl la tonbe donk Gabriel Fortuné te anndan an e yap chache li yo poko ka jwenn li poukò li la Nou pral tande e kèk moun kap mande èd otorite yo paske bagay la vrèman vrèman difisil e nan gran sid peyi a patikilyèman nan vil okay avèk jeremi kote ke tranbleman de tè sila a ki pase ebyen ki fè anpil dega nan zòn sila yo e li fè dega tou o nivo de vil jakmèl gen yon video nou pral gade la tou swit kote ke moun yo ap kouri yo ta fè konnen se yon alèt. ak sa n ta kapab rele tsunami a. Ann gade. Monte! Konnen Fabrice! Konnen Fabrice! Bagay yo rèd wi la, bagay yo vrèman difisil pou moun ki nan gran sid peyi a, ebyen sa nap gade la eske se yon sèn apokaliptik paske bon pa gen mo non pou nou pale antouka nou pral pale touswit avèk kèlke pwòch de Gabriel epi moun kap mande Pou otorite yo kapab rive prese prese nan vil Okay pou al pote sekou ansanm avèk vil Jeremi paske sitiyasyon an li vrèman vrèman konplike lotbò a, toujou nan menm lojik sila RL Pro de Scoop FM mete ansanm pou kapab pote ba ou tout enfòmasyon yo epi touswit nou pral genyen yon entèvyou avèk Claude Prepti li menm ki se direktè biwo enèji ak min nan peyi Dayiti, Green Biwo ki la pou kapab fè. Previzyon sismik. Nou pral ese ale nan vil okay e duplak ti jon e. Gayy tout moun anfòm? Mwen anfòm bon nou anfòm paske nap pale toujou men gen anpil dega ke map m sou wout mwen la m kite lakay mwen ap deplase a vwatire pou map gade kòman vil la ye m wè kèk dega deja men pami dega sa yo sa yo pou wè wi. Ok pa gen oken pwoblèm, èske ou kapab fè yon bilan pou nou de tranblemanntè k pase nan vil okay la oubyen nan le sud globalman? E yèm avèl li te malad li pa potel twò byen akoz sentil tap fèl mal li tal lopital nan semèn nan dènye lèm pale avèl se yè men dabitid bonè konsa piskel malad li pap desann tout eskalye sa anba e mwen konn chanm li an. Kabann map gade a la se kabann chanm li an ki prèske anba beton yo la. Non non mwen mandew kote Gabriel Fortuné Li bon aparamman Gary m pa vle konfime men misye la sipoze li ta anba bagay yo la paske li paka desann bonè e tout chanm li an tonbe nèt atè la. Sa w di la a? Ba bon m ale m antre m gen kèk foto kèk videyo men m paka kanpe nan espas la paske kabann m ap gade a se egzakteman kabann chanm misye ki desann gen kèk moun anba beton an k ap rele chove yo men m paka imajine vwa m paka tande si se misye oubyen te gen lòt moun nan otèl la tou. Te gen de twa kliyan ki te prèske nan chanm anba chanm li an men e. Ok, eske gen anpil kay ki tonbe nan vil okay? E wi, gen anpil, gen yon bonbòn gaz tou pandan de leman di etan, bonbòn ka ponp ka oryòl moun ki konnen okay byen, alò m pa konfime l non men anpil moun ap kouri kite l yo di boubòn nan ki eklate, alò m sou boulva 4 chemen la, sa m ka plis remake tout moun nèt nan lari a. Yo pa ka rete lakay yo paske tanzantan gon ti sekous toujou. Epi vil la yo di m gen anpil kay ki tonbe, gen moun ki mouri deja, anpil moun blese. Men lari a la tèt chaje, machin, moto, tout moun ap frape ak moun pase y ap chèche yon pwòch. Mwen menm m ap desann la se kèk moun m ap resi rele nan telefòn pase kominikasyon an pa bon pou vil la. E ou pa jwenn otorite e lòt moun menm pou ba w plis enfòmasyon? M pako jwenn paske map eseye rele men sanble tout moun nèt nan menm touman Nan menm touman sa vle di tout moun deyò nan vil okay la? Tout moun nèt nan menm touman ou ka rele yon moun epi l ka wè apèl la l gen dwa pa ka pikòp konsa tou l gen dwa pa menm ko ka wè la map gade la son moun yap etire yon bon beton sou boulva 4 esi men Antouka dega yo pou sa m wè deja gen anpil dega. M poko fin rive nan mitan vil la Nèg Gary men se sa m ap eseye fè la m ap avanse vè mitan vil la. M sou boulva Katri Chemen. Trè byen. Mèsi anpil. Rete la, rete branche, rete avèk nou. Toutalè n a va tounen si w gen de lòt enfòmasyon. Sanble Ronald, Ronald genlè gen yon kesyon pou ou. Non, m pa gen kesyon, men pou n di ke anfèt sitiyasyon an vrèman grav, Gary, jan nou te panse l la se pa sa, paske anplè bagay la pran la, e nan vil Okay tout moun deyò, e ta sanble Gabriel Fortuné li menm li nan gwo difikilte jan e ou sot tande li a la a, sa vle di ke sitiyasyon an li sanse vrèman konplike, e anpil kay tonbe, donk n ap eseye fè kontak avèk lòt moun pou wè e kòman nou kapab gen plis enfòmasyon sou sa ki pase nan vil Okay jounen jodi a e pa sèlman Okay e depatman Grandans lan frape paske Jeremi tou gen anpil moun ki deyò nap gade imaj yo sou rezo sosyo ebyen se de imaj ensoutnab nou ta kapab di donk nap raple ankò yn fwa genyen 2 chif kap sikile genyen sou echèl de Richter 6 pwan 9 epi genyen 7 pwan 2 an atandan anpe pli ta. E nou kapab konfime pou ou donk ke nou nan yon moman spesyal, n ap fè yon edisyon spesyal pa rapò ak sitiyasyon sa a ki pase nan peyi Dayiti. Isit la nan Scoop nou menm nou te la, men ekoute kay sa a nou ta kapab di se yon kay parasismik e sa te frape nou e n ap mande pou. JP pote pou nou kèk imaj pou nou kapab li imaj sa yo sou rezo sosyo yo. N ap mande JP avanse. Wilgeode èske gen yon lòt moun ki sou liy nan? Sitiyasyon toujou konplike. Garry Pierre Paul Charles ap fè lenesesè pote pou nou kèk imaj pou n kapab li pou tout moun k ap tande Scoop FM sou 107.7 ann Ayiti e sila yo ki sou www pwen scoopfmhaiti pwen com. moun ki aletranje donk ou menm ki aletranje eseye antre an kontak avèk fanmiw ki okay menm si kominikasyon an li sanse vrèman gen difikilte pou kapab antre avèk pwòch ou frèw sèw fanmiw ki nan vil okay Wilgeod eske nou gen yon moun non sak rive sèke gen sekretè inivèsite nip ki anba dekonb epi ke kris koup rapidizikoup skoup degaje fè sa pou fè Kisa pou m ta fè? M konekte li, ok dakò. Wi alo, wi alo, bonjou, bonjou, bonjou, kijan w ye? Kouman w rele? Mwen, mwen, mwen pa twò byen non. Ok, kijan w rele? Mwen se Amide. Amide kisa? Amide Bernard. Amide Bernard, kisa w vle nou, kibò w ye la e kisa w ta renmen Scoop fè pou ou? Anba, anba dekonb mwen ye wi. Wi, e sa m di w, ok. Anba dekonb, kibò anba dekonb lan? Bon kotem ye a la kisa m ka mande si yo gon bagay yo te ka fè yo tap yo ta fè li. Ok eske ou pre pòt dèyè a? Mwen pre yon yon fenèt ki te bay sou sou yon sou antre a pa pa humm Ok banm di w ok kote dakò m ye a m pa konnen paske m anndan Ok men dakò chanm nan gen yon fenèt ki bay sou yon wout ok dakò mwen wè sou Mwen wè solèy men mwen pa mwen pa ka wè anyen paske se nuit an ki desann m sèlman wè yon limyè men m pa wè anyen. Enben ok dakò madam mesaj la pase nou te repondi ak mesaj lan pase se si otorite yo ap moun nan zòn nan tou ap fè li nesesè pou ta vin mete w deyò. Dakò mèsi. Ebyen nap mande tout moun ki kapab pote kole ale nan vil okay, moun ki tou pre a la fè yon jan kanmenm pou kapab ale tire anpil moun anba dekonb paske nap gade la sou imaj yo anpil kay ki kraze e gen yon kaj m kwè ki genyen 2 etaj ebyen kay sa li menm se kòmsi li tonbe plat e nap gade poun wè la anpil moun ki afole nan vil la la mezanmi se vrèman triste. En regardant ces images, kay sa li menm ki tonbe plat, epi genyen lòt moun ki ladann, genyen yon videyo yo voye bay yon pwòch nou. Enfòmasyon sou toujou sou vil Okay. Alo, kòman nou ye? Kisa w kapab di nou? Alò, pa lontan de a m potko rive nan vil la, men kominikasyon an pa ka kenbe vrèman. M ap eseye Mapesi antre nan mitan vil la la se anpil dega sou wout mwen mwen nan ri chatoden la anpil kay tonbe par kont men yo pako ka antre anba kay yo pou yo ka wè eske yo ka sove moun oubyen eske gen moun ki anba yo toujou paske bagay lan fenk pase men aparamman gen anpil anpil anpil dega ke nou konstate janm tap di nou talè a otèl le mwen ye li tonbe atè nèt plat atè. e nou pako gen nouvèl moun ki te anndan yo jiska mentnan ikonpri Gabriel Fortuné. Donk otèl la se konfime li tonbe donk ou menm ki nan vil lan èske ou wè gen anpil èske ou wè gen anpil kay ki kraze? Wi sou wout mwen la map pase devan yon pakèt kay. E sitou sitou kay ki te 2 3 etaj yo sitou yo menm. Ok e koman ou wè otorite yo eske gen otorite nan vil la ki yo menm ap fè dilijans pou kapab al retire moun yo anba kay yo? Ah sou zye m pako wè sa ditou e m panse tout moun gen dwa. Bon alò m pako ka akize yo tou paske tout moun ki gen lakay yo tou gen dwa pase men tout moun se pou yap chèche yon abri pou yo mete kò yo men m pako wè dilijans ni lapolis ni pwoteksyon sivil ni kwa wouj tou sa yo men anpil moun nan lari sof ke okenn moun paka ret nan kay nan moman sa. Ok ou sot ou di ou poko wè otorite yo fè pyès dilijans men gen yon dam la ki sot rele li di li anba dekonb nan otèl Lemangye Pou le moman, non, m pa ko konfime. N ap kominike avèk moun Okay sèlman. Men Okay, m pa ko wè lòt komin. M pa ko tande anyen, men Okay gen anpil dega. Èske w pale avèk pwòch ou? M pale anpil pwòch, yo anfòm. Gen anpil moun la ki devan lakay yo nan lari. Men malerezman, anpil ladan yo tou atè e kay kraze. Alò tout moun yon ti jan sou chòk, tout moun nèt se pran lari la, granmoun kou timoun pran lari. Moun soti nan lari pase barann di moun yo, gen moun ki potko menm leve, 8 è 30, 8 è 28. So gen moun se avèk toutouni yo pran lari, kouri sòti, men moun ki te etaj anlè nèt yo, gen anpil bra kase, pye kase, pase tan pou yo evakye. Ebyen vwala merci beaucoup nap mande w pou rete trè vijilan paske sitiyasyon an li vrèman konplike o nivo de vil okay. Epi kenbe nou enfòme de evolisyon yo kòman sa ye. Bon fòm di ke jan sitiyasyon an ye o nivo de vil okay se ke. Otèl Le Manguier li tonbe plat e pou Gabriel Fortuné sa ki konsène li ebyen poko gen enfòmasyon puiske Gabriel Fortuné li menm li te nan otèl sila a e pou kouwèlye la gen dilijans kap fèt pou kapab retire kèk moun anba dekonb donk sa ki parèt pi fasil yo men genyen de ka ki parèt trè konplike paske lè w ap gade yon seri de kay ki tonbe plat e etaj anlè a nèt li plati tout lòt etaj yo ben se vrèman konplike pou w ap gade gen yon pwòch nou ki resevwa yon videyo kote ke yon zanmi l voye ba li e fè konnen papa l anndan yon kay e kay sa li menm li efondre ensemble avec papa des images qui vraiment tristes mon dieu. Bon, en tout cas, c'est quand même une scène apocalyptique que nous vivons au niveau de ville au caille jeudi là hein, par rapport à que eh, séisme si là euh, de magnitude 6.9 euh, euh, et gagner tout l'autre chiffre qui a circulé, à savoir 7.2, et côté que département de la Grandance, et dans Ville-Jérémy, ki ta frape epi imaj ki vin jwenn nou konsènan vil Okay donk sitiyasyon vrèman konplike fò n di o nivo de Pòtoprens genyen tou anpil moun ki afole paske nou ta kapab di sa te dire anviwon 15 segond 15 a 20 segond nou menm nou te la a nou oblije prese mete kò nou deyò menm lè nou konnen ke E kote nou ye a li on ti jan sekirize men nou pat konnen nivo e frap tranbleman de tè sila a se sak fè nou te oblije mete kò nou deyò e aprè nou retounen nan mikwo a la pou kapab pote anpil enfòmasyon ba ou paske se grav si sa ki pase jodi a la e Nou ap mande pou tout moun ki aletranje kap tande Scoop via le www.scoopfmhaiti.com pou kapab antre an kominikasyon avèk pwòch yo ki nan peyi Dayiti paske sitiyasyon an li vrèman vrèman grav aprè pasaj tranbleman de tè sila. Nap pran yon kout poz loulou nap tounen nan kèk minit pou kapab pote plis enfòmasyon. Ebyen vwala nap tounen toutalè pou kapab pote ba ou plis eksplikasyon pa rapò ak tranbleman de tè sila a ki li menm frape peyi Dayiti e gran sid peyi a kote anpil moun nap pale la a anba dekonm mezanmi jan n toujou di li a chak emisyon nap lanse apèl ou menm ki gen moun ou ki nan peyi Dayiti rele yo pou mande yo kote yo ye paske bagay la vrèman difisil pou moun ki nan Okay, moun ki nan Jeremi, moun ki nan Nip tou paske Nip m ta kapab di se la epis sant lan li te sitiye li.